Wap vin pale konsa bon sa ina. Ti zèl vèt ou a, ti azizwèl ou a se lakay la l toujou an Dede. Pa janm ranse ak fanm nou tande. Lage menm! Emma! Lage menm! Emma lage m! Apa tap banm souflèt? Gad yon nèg frekant lage menm! Ou genlè pa konn kiyès ki Jil la? Lage m! Wi e alò sa gen ankò? Ou fouge! Lage m! Lage menm mesye! Fòk lage menm mwen di w wi! Kochon! Ou wè si se pat Bondye m sonje nanm li an m tap kraze w la. Kòman nanm li an tap kraze e fanm ou m ye? Gad yon nèg papa kochon maledve! Gad figi li bon pou sa Angela aprann mete sou vant li sam wè la a. Kochon manke kase ponyèt mwen wi masisi sal la gadel. Kòm mwen te diw m pa vle w vin bò isi an m pa vle w al bò travay se paske m te gentan konnen m pèsekite. Paske depi wap fè byen, ou pap gen anpil moun ki renmen w. M panse kounye w ka jije bon pou w pa pede vin trennen bò isi an. Paske menm moun sa yo ki dèyè fè m mal la, yo ka fè w mal tou. E deja m poko menm fè anyen pou nou. Èske kounye an m ka al pèdi vi m? E èske m ka aksepte pèdi youn nan nou tou nan moman sa la? Ou di w poko fè anyen pou nou. Ou gen pou w fè yon bagay pou nou. Wi Mimine, M gen anpil pwojè pou nou. Men, lavi a pote de bagay diferan chak jou pou mwen. Ki koz ke gen bagay m gen pou m regle pou nou. Papa! Papa! Ou toujou ap di ou gen yon pakèt bagay pou nou, toujou ap di ou gen pwojè pou nou. Pandansetan, kòb ou e fanm w ap bay yo. E gaspiye wap gaspiye yo. Lè w fin bay fi tout sa w genyen yo, e lè sa w fè yon bagay pou nou? Gad kòman yo di w manke mouri. E ou pa menm rann kont kiyès ki fè w sa. Mimine. Pale pa repete bagay sa ankò. Ok. Pale pa repete bagay sa ankò. Moun konn manke mouri. Epa mou annik mouri ou fini. Mwen diw ankò jije bon kounya pou pa pede vin bò isi an paske m gen enmi. Sa vle di papa epa bon map jije la. Ok mimi. Ann ale cheri. M te kite an rezèv pou ou. Dakò ma cheri. E vre? Wi. M te gentan di w nan jou yo m ap fè yon bagay pou ou. Papa, ban m di w yon bagay. Si w te ka konsa avè nou chak jou l t ap bon wi. Wi. Yon tan pou chak bagay. Sa se yon jodi. Dakò? M prale nan makèt lan pou m t al achte kèk bagay m gen bezwen. Ou pral nan makèt lan? Wi. Ok. E pi, m ap tou achte kèk bagay pou ou, pou Rosa. Oh. E pi. E pi papa, gen lè kout Rosa yo ba ou a chanje w wi. Hehe. Kounye a w ap fè wòche m? Ann ale cheri kè. Ok. Alò, moun yo pa ka konprann mwen. Ok cheri? Wi. Kòman Rosa ye? Rosa bil toujou ap mandem pou ou wi. Humm nou wè fanm tap pale nan telefòn a momo Rosa kase met nan menm se sèl ou menm ki bon timoun Ariel te mandem goumen evre ahan chaje an ale humm. Merci anpil wi Emma merci anpil sim chanje jodia se gras a ou m renmen w anpil jan w renmen m lan m santi ou kontan lè m chanje jan m ye a map toujou ret chanje pou w toujou kontan paske ou konnen m renmen lè w kontan m ta renmen pou toujou ret zanmi m. M renmen jan nou ye a. Se ou pou m rakonte tout ti koze m paske m konnen se ou ki gran sè m e se ou ki vin sòti manman m. M vreman renmen sa. M byen kontan sista. Paske lè ou rakonte zanmi w afè ou. Se nan twou l mete w. Mwen menm, se mwen k la ki pou pwoteje w. M pap janm vle anyen mal pou ou. M byen kontan kounya lè w gen koze w se sè w wap vin rakonte l. Wi sista. Donk se w m ap toujou rakonte tout afè m, tout ti detay mwen. Sof ke avan yè lè m t ap pale w de dèy lan, Okontrè Rema, se yon bagay ki te pase m. M just di w li. Donk se ou ki sè m, se ou m ka eksplike l, m rakonte l, m di w men ki sa k rive m. Okontrè, se pa avè l m pral ye. Yon bagay just pase m rakonte w li Emma paske se ou m genyen, se ou k sè m Luc si m pa di w li kiyès ou vle m di gade m di w li ou fache Emma si w pa vle m rakonte w sa kiyès ou vle m rakonte sa se ou k zanmi m se ou k sòti manman m. Saïna, Kit se pou blag, kit se pou tout bon, se yon jwèt yo batize Jwif. Ou tande sa m di w? Ou ap ale nèg sa a, retire l nan tèt ou ban mwen. Emma! Lage m! Si m gen santiman pou yon moun, m pa oblije avè l! Vwazen, toujou ou sou katye a la, m wè se yon nèg saj ke w ye. E se kòlèg de travay madanm mwen ke w ye. E m toujou wè w nan ti pa l ansanm avèk li kòm yon moun ki saj. Se sur ke toujou gen de ti seri konsèy ke w ap ba li, paske m wè lòske w ap pale ansanm avèk li, w ap ba l de seri de ti pawòl, bèl ti blag m wè l kè l kontan. Men gon sèvis m vle mande w. Arive un certain moment, m vin pa ka konprann madanm mwen ditou. Son moun Kom sil kite ray la nan menm. Dènyèman la Map pale avèl li fèm leve men sou li. M oblije pasel 2 kalòt. Se pa mwen ki ta ba lil. Men se lik fèl cheri chèchel. Vwazen, M poko konn ki sèvis ou pral mande m. Men m ap tou pwofite ba w konsèy sa kòm yon sèvis tou. M gran pase w. Bagay fi ak gason se bagay m konnen byen. Mwen menm m te gen fwaye pa m. Se pa fot de mwen menm. Men, m ap di w sa, kòm se sèvis ou di de gason ak gason, chak fwaye gen pwoblèm pa l. Chak grenn fwaye gen pwoblèm pa l. Mwen menm m gen pa m, ou menm ou gen pa w, e chak grenn lòt moun ki gen fwaye, yo gen pwoblèm pa yo. Tankou kounye w. Ou di men sa k rive w a madanm, gen moun k ap ba w move konsèy, gen sa tou k ap ba w bon konsèy. Wi, m jwenn tout, m jwenn tout. Men mwen konsèy pa m, se pa pede rakonte moun afè w. E gwo konsèy m ap ba ou a, se kesyon leve men sou fi. Ban m di w zanmi m, ou wè lè w gen madanm ou, ou pa gen kòb pou w ba l manje, fanmi ak zanmi di a, reziye w non. Kan l genyen la ba ou, ou ka menm rive plase. Yo di a, pa okipe mesye a, kan fanm lan fè l yon bagay ki mal l ap tounen vin jwenn madanm li. Ou ka menm fè pitit deyò. Yo di a, chè pran pitit la, okipe l. Sa vle di yo toujou ap ba l konsèy sa yo, a tout sa w ap fè, yo toujou montre w gason an ka sesi, l ka sela. Mezanmi pa m! Depi ou tande se men ou leve sou yon fi, pa gen moun! Kap padone w. Pa gen dlo kap lave w zanmi m. Se dènye rekou. Pa leve men sou fi. Eseye metrize l. Vwazen, se pa fòt. Sayou! Men m la wi Ciara! Li tankou moun kap rap sou bit tèlman l nève. Bon Moman sa yo se moman pou an jwa paske yon jou ou te dim konsa ke ou chanje kounya wap dim Emma ki fè w fache ou fè Emma fache oubyen Emma fè w fache wap di ou chanje men m pa kwè w chanje vre humm se elèv mwen ye cheri. Donk bagay chanjman ap di m nan li nan may ou men li pa nan may pa m. Ou konprann sa m di w lan? Pa fè moun fache pou moun pa fè w fache tou. Ou pa kwè m chanje? Mwen menm Saïna? M chanje tout bon! Poum pa ta chanje pou Emma tap rele sou mwen ou konn tap eklatel la deja. Se premye fwa sa rivem. E se poutèt sak fè map mande w èd paske m pa ta renmen sa rive m ankò. E m sur ke manzè gon lòt nèg sou mwen. Se sa menm m tap mande w kòm sèvis pou ede m kontwole paske m vin pa ka konprann li. E kòm m konnen w konn pale ansanm avèk li, pawòl gason ak gason. M pa bezwen di l sa non. Men m ap mande w yon sèvis. Ede m veye l. Nan veye l la, mwen menm m ap wè ki pwoblèm ki fè l ap vin reyaji konsa. Vwazen, moun pa plede pou moun. Ok. Moun pa plede pou moun. Men Betty, madanm pa w la? Wi. Se tout dwa w. Ou ka doute. Men. Betty? Non, pa doute de li. Paske se youn nan moun nan travay la nou toujou ap fawouche, jan li nayiv, e jan l renmen mari l tou, li toujou ap pale de mesye Fritz, mesye Fritz, tout sa l ap regle, li di w, a, mesye Fritz pa t antre non, mesye Fritz gen yon semèn deyò nan travay li, a, lè m ap vini an m pa t gentan wè mesye Fritz non, dèfwa l di, a, pandan m ap sòti l ap antre, paske. E li di m ke ou travay le swa? Wi, m travay le swa. Ok, ou travay le swa. Donk, eske se pa sa tou ki pwoblèm fwaye an? Donk, imajine ou travay le swa, defwa ou pa rantre, sa ka rive nou manke dyaloge. Paske, tankou jan moun yo di, lanmou se yon flè, li toujou bezwen wouze. Eske se pa fane lanmou ap fane pou ti dlo? Hum-hum, hum-hum, non non vwazen. Se pa sa ditou. Lèm gen tan mwen bal tan. Jou mwen gen posibilite a poum ba lil la mwen toujou ba li. Men se lik pa disponib pou mwen. Alò sil pa disponib pou mwen kòmanm fè pa an dout de li? Kijan poum fè pa doute m pa gen sa nan tèt mwen ke son lòt Moun ki ranplase m. Paske depi fanm nan kon lòt nèg sou mari l, li pap sèvi menm jan avè l ankò. Atitid yo ap chanje, abitid yo ap chanje, karaktè yo ap chanje. Se sa ki fè ke m panse li gon lòt nèg sou mwen. Ou kwè w konprann sa m di w la vwazen? M konprann, m konprann. Madam Eva. Kanpe ou! Madam Eva. Madam Eva, m pa konn wè w an kolè konsa non. Kisa w genyen? Men yon jou k te pou sa wi. M konnen. On jou pou tout bagay men si jodi a m ka wè madam Emma fache konsa sou mwen ah mesye latè pyeje vre mesye. Wi latè pyeje Luding. Ou sonje m te di w fò w ranmase karaktè w se granmoun ou ye. Wap pede jwe avèk on bann timoun. Yo pran rad ou, yo jete manje w, wap pede plenyen. Ou pa ranmase karaktè w ditou non. Men madam Eva, timoun yo se timoun nou yo ye, bon m oblije konprann yo, m pa fache sou yo. Kite m di w Ledeng, m pa konprann, m wè wap devlope yon amitye avèk Saïna, fèt atansyon tande. Èske w tande sa m di w lan? Men, Madam Emma. Madmwazèl Saïna se ti sè w. M pa gen anyen non avèk Madmwazèl Saïna. Okontrè, ou konnen kòman Madmwazèl Saïna te konn gade m nan kay la. Se moun ki te pi pa t vle wè m anndan an. Kounye a se li k pi zanmi w. Saïna. Ou konnen ou se elèv mwen? M te elèv ou. Wow! Sa vle di m pa la? Ok. Kòm avanyè nou t ap pale, m wè w te enève sou mwen, men m pa t wè poukisa. Ou konnen nou pa ka rete san nou pa zanmi. Ou konnen ou se bò dwat mwen. Mwen menm ki te nève sou ou? Ou bliye si se ou menm ki tap trete m de san wont, de salòp? Ou bliye? Ok. Pa reveye le chat ki dò, ok? Sa k fè sa? Donk n ap N ap konjige tan prezan, ok? Donk mwen vin kote w la pou nou mete tèt nou ansanm, pou nou tounen jan nou te ye an. Paske ou se bon zanmi m. Epi ou di m ou gen yon bagay k ap pase nan tèt ou. M ta renmen konn kisa l ye. Donk, m ap ede w jere sa. Ou konnen m kapab. Sa vle di, ou ta renmen konnen l? Vrèman? Ban m di w yon ti bagay. Ou wè nan moman lan, m pa pare la pou m rakonte pyès moun afè m. Zo poukisa? Paske meme man map viv menm kote avèl nan kay la, nou dòmi nou leve ansanm, m dil sa sa deranje l li nève. Donk m pa bezwen di w pou menm. Men mwen se manman lavi w. Men ou ka konprann m pa pare pou m di pyès moun ap fè m, m poko prè. Nan moman sa, mwen konstate tout sa m fè vle vire kont mwen. Mwen pran yon rekil, mwen pa prè pou m rakonte pyès moun afè m. Men, pa kont, se twa bagay pou evite nan fwaye w. Alò, se tripotay, se dout e se antant. Depi gen tripotay, gen dout, Epi pa gen antant se sur ke fwaye ap kraze. Mwen map ede w rejwenn Betty. Paske Betty renmen fwaye l. M konn tande lap pale ak kèk nan medam yo. Men ou pa bezwen al kot medam yo ou menm. Mwen menm map jere sa. Map eseye kajole paske yo tout se zanmi m. Yo tout se zanmi m. Bon m tèlman sèvi ak medam sa yo yon fason, si m se moun ki gen tanperaman vagabon, tanperaman frivòl, gen moun ki te ka di m avè yo. Ou konprann? Men m pa de se jan. Ou konprann? Wi, sou katye a, yo di sa e paske m wè Ou pa yon nèg ki vagabon e m pa tande movèz nòt de ou, vwazen. M regrèt m pa t gen tan pale avè w deja. Nou te dwe gen tan zanmi. Nou te dwe gen tan zanmi. Monchè, Beti se zanmi pa m. Humm, se moun pa m, an n di afè pa m. E jan m di w lan, ou pa bezwen al pale a medam yo, mwen menm m ap jere sa paske l gen plizyè medam anndan an, li konn bay ti blag. M ap eseye kajole paske yo tout se patizan m. E m tèlman byen a medam yo, jan m sot di w lan. Gen moun ki t ka menm panse mwen nan kèk bagay avèk yo ok e map pale avèl paske ou konnen e kisam pral di an wi paske ou konnen e moun nan genlè gen yon bagay kap travèsel ok li gen yon fristrasyon li pa vle degaje avèk konjwen l lan men kanmenm li ka pale l avèk yon lòt zanmi paske sa ou panse ki mal lan Li menm li gen dwa se byen li ye pou li. E sa ou menm ou panse ki byen an, kapab se mal li ye. Sa vle di fò ou menm ou toujou ap chèche moun nan, sa ka rive li menm li pa vle degaje l. Men gen zanmi l, gen fanmi l ki pwòch ki gen dwa konnen. Mwen menm, si m chèche konnen yo, m rive konnen yo, m ap fè w konnen. Vwazen, Vwazen, si w rann mwen sèvis sa, w ap rann mwen youn nan pi gwo sèvis. Paske m renmen Beti anpil e m renmen madanm mwen anpil ak tout kè m. M pa kache de di w. M santi sa. E m pa vle pèdi l. M santi sa, vwazen. Mwen menm avè do. Dakò, zanmi m? M avè do. Paske m pèdi fwaye pa m lan, m pa ta renmen yon lòt pèdi pa l la. Paske m wè sa m andire san madanm. Chè. E sa k fè m tou rete konsa. M regrèt bat getan pale avèw deja. Dakò. Enben, pa gen pwoblèm. Dakò. N ap ale. Sè, gen bon nèg toujou wi. Nèg k ap ede w jere madanm ou. M te pwomèt Madmwazèl Zarina m ka kòmsi fè yon ti travay avè l pou m pale avè l pou l ka chanje konpòteman. Sa ka rive se poutèt sa nou vin zanmi men m pa gen anyen de pwofon avèk Madmwazèl Zarina non Madam Emma. M pa tap ka fè yon bagay konsa. Tem diw Ledeng, m pa gen pwoblèm avew pou m edew, pou m sipòtew. Ou konn sak pase? Amitye sa li twò pwès pou mwen tande. Èske w tande sa m diw? Amitye ou menm a Saïna a. Èske w konprann sa m diw la? M kwè m te diw. Kanta pou timoun sa yo. Jan w pran yo, ou mete yo nan fouk ou konsa, y ap panse se menm timoun avè w yo ye, oubyen tou y ap pran w kòm si se menm granmoun avè w yo ye. Epi te m di w Ledeng, ou wè kanta pou Saïna sa a, desann tansyon amitye sa a pou mwen tande, m pale w.